Apati de zak sa yo ki poze yo, si sa te konn fèt nan le tan kote chak grenn moun ki afekte te konn kanpe pou kont yo, dezòmè nou lanse yon envitasyon jeneral ak tout popilasyon an. Se nou tout ki pou kanpe ansanm pou nou di non. E yn fwa ke nou konsyan de sitiyasyon malouk sa e nou kanpe ansanm nou di non fòk sa chanje e se sa ki pou fèt. Donk yon dènye mo a otorite leta yo, sa n ap di, sa n ap mande pou kamarad nou? Sa n ap mande, n ap mande reparasyon avèk jistis pou kamarad nou Osni Zeton. Si n ap swiv tout entèvansyon ki te konn fèt, n ap swiv entèvansyon. papa li, manman li, matant li, Osni Zidor se yon moun ki fè anpil sakrifis pou l rive kote l ye a. Se li menm ki te tèt fanmi li. Jounen jodi a, se yon rèv ki brize, se yon ideyal ki brize. Si n ap swiv tou, Osni te konn patisipe nan yon bann aktivite sosyal, li te prèt pou l ede vil natal li, kote l te soti, li te fè pati de kès popilè, li te konn al fè klinik mobil. Jounen jodi a, se pa sèl nou menm anndan fakilte. Se medsin kap kriye pou depa Osni Zidor, se tout Peti Gwav kap kriye pou depa li. E pou tèt sa nap mande reparasyon e nap mande jistis pou kamarad nou Osni Zidor. Rale lè l la pou l rale. Nan afè nenpòt kilè moun nan dispoze rale zam li, l rale zam li, li fè yon aksyon, lè fini li rale. Nou deplore sa, nou mande fò bagay sa a sispann e fò l sispann, fò l sispann. Sa k fè ke nou menm sa fè nou mal, se yon jèn etidyant ki nan senkyèm ane de medsin, paran l envesti nèt nan li menm, papa l se yon kiltivatè, manman l se yon komèsant, epi ki fè tout efò pou l rive pitit li a kote li rive la. Kòm nou t ap tande deja nan maten an, lè yo t ap pale avèk li nan Karayib la, kòman ke li sakrifye l pou l bay pitit li a yon oryantasyon pou l itil tèt li, pou l itil sosyete a. Men, san fwa san lwa, mal entansyone, ki pa gen oken kolòn vètebral, pase. Yo lage l atè, yo vin ranmase l atè a la, men jounen jodi an, men son mach nou fè pou li, samdi si Dye ve, pou mwen menm manman l ki ti sè mwen ap mande m, depi apre l ap rele, Woje, ki lè w ap mennen Wosny ban mwen? Mwen di l, cheri, m ap mennen Wosny ba ou samdi maten, si se samdi nan fè antèman. Map mennenn ba ou. Li fè sèlman pale sa pou li depi la li pa ka pale ankò. Se tit sèm, pitit Rosny tankoum mwen di w Rosny se nan zantray mwen se se lakay mwen l te ye. Fineray la ap chante isi a ou byen isi a Pòtoprens ou byen se lòt bò? Non non fineray la ap fèt Ti Gwav paske nap pote kò a yap fè tout sa fè a epi nap pote kò a ba yo Ti Gwav pou yo antere Ti Gwav o non de ensekirite peyi Dayiti o non de ensekirite E ki blayi nan tout peyi a, se sak fè nou pèdi pitit fi nou an ki rele Rosny Sidor nap mande jistis, jistis, jistis ok mèsi. Nou pa konn sa ki lakoz lanmò Rosny? E lanmò Rosny nou paka bay esplikasyon de li paske se nan lari an yo e bèlsèm rele mwen li di mwen Rosny atenn on pwojektil li nan lari a se polis kap veye l. Depi l di m sa m deja konnen si moun nan atenn on pwojektil se polis kap veye l li mouri lè n vin la nou ranmase l atè a se Se mèt di sa se fri Ayiti paske Ayiti dojoudwi kounye a fò w gade ou yon ti jèn jan ki a 11 an gad gwoso yon gwo zam nan men l e lontan pandan l te gen yon zam nan men w fò w te fò w te yon se swa w se yon militè oubyen w te yon VSN oubyen w te nan palè nasyonal men kounye a tout moun gen zam ap simen la twoublay mwen menm sensèman m ap toujou mande. Enal di m non l pa lopital. M di ki bò l ye? Li di mwen. M di l mouri? Li pa reponn. Apre ogout de fwa, mwen repete menm pawòl la, li pa reponn. M di si l mouri, ou mèt di m ke l mouri wi. Mwen pre m ka tande wi. Kounye a li di wi Matant Osni, Osni pran yon bal, se ou m ap tann pou nou vin fè konsta kadav la. Epi vrèman vre te gen yon anbilans ki te gentan vini etidye yo. Del, epi lè nou vini, Dwayen an gentan vini, Dwayen an pale avè m, epi l rele, e m kapab di, nou fè suit le nécessaire, yo leve kadav la, jij de pè vin fè kons la, epi Dwayen an te fè priz an chaj la, konnya men kòman nou vin ranmase Zidò atè a. Zidò se te. Yon moun ki te gen yon rèv, yon jèn ki t ap lite a 26 an daj, se yon jèn ki te gen bokou rèv epi ki te gen rèv pou paran l. Sepandan, antanke yon sèl pitit fi manman a pa pa gen, tout avwa yo pase nan pitit fi sa a. Men se piti fi sa ki te gen rèv pou leve paran latè a, men se atè a yon matant, yon tonton pral pran l pote l bay ba li andeyò. Kòman w ka konprann sa? Kisa ou ye pou li ou menm? Mwen menm se madanm tonton l. Hein, kòman ou rele? Mwen se madanm Jeronel Sinclair. Donk se la mwen vin ranmase latè a. M pa bezwen di w a ki doulè. Si paran an, si mwen menm, mwen pran l konsa, e manman depi samdi a jiskaprezan, m poko janm ka di yon mo avè l non. Sèke sa di, sa vrèman terib. Konbyen bal jij de pè a di nou li pran? Yon sèl bal, yon sèl bal. Li pran bokou. E m ap di tou, se paske moun yo plis pre fè foto. E yo fè m konnen depi menm li pran bal la, li gentan bay tèt li yon premye san. premye swen padon li mete menl bò koul e li bliye m tande chofè a tap di li bliye valiz bèg li nan machin nan li retounen ou wè kote distans moto a se la se la machin nan te kanpe ou wè sil soti distans e mot e bò kot moto a la li re li rive rive nan mitan la li retounen al pran bèg li poul vin tonbe la menl bò koul nou wè si te gen moun e yo fèm konnen li te si te gen moun ki te kouri avèl. Li tap gitan sove paske li vin bay twop san depi premye swen li gitan bay tèt li la si te gen moun ki te kouri avèl gen lopital tou pre a la se paske moun yo plis sou fè foto yo plis pou fè video se ke se konsa yo pa pote solidarite vre lontan te konn gen solidarite men kounya pa gen solidarite si te gen solidarite m pa di sizanka osni tap mouri osni ta pral mouri. Sou kabann lopital. Men se pa atè a la. Yon moun ki gen rèv li konn bay swen. Se pa atè a la pou l ta ranmase. Lè moun yo te plis. Piske se pa yon moun pa yo. Enben yo plis ap fè foto. M pa di ki fè osnon ki tan moun. Mèsi boo. Chofè machin nan pa di nou nan ki sikonstans demwazèl la pran bal la. Fò m di w byen, se lè nan nwit mwen fin rive lakay mwen m ap panse avèk mande chofè a. Mwen te wè yo la, e pa t sa k te nan tèt mwen. Se apre se sou jounal sou karayib map tande men koman ki sal te di men anfen. Men ya vle di anfen lè ou panse nou ta sipoze tounen avèk jès sa fè solidarite avèk pwòp frè nou pou nou evite si jan de dram sa yo. Egzakteman si pandan osni wè m pa di pou moun lari yo sèlman. Menm moun ki te nan machin nan, paske yo wè, yo wè li te nan machin nan. Chofè a, lè, lè, lè, lè, lè yo tire nan vit la, osnon li pran bal la, li kanpe l pa ale. Sèke, menm depi l poko mouri, wè si l te mouri, sa pa t ap di ou anyen, paske l gentan mouri, se jij de pè a lapolis ki pou ta vin leve l. Men, li poko mouri, nou wè, pou m pa di nou eskize, yo wè, li retounen al pran valiz li. Li mete men l bò kou l, Se ke li gintan bay tèt li yon premye swen antanke medsen. Si l te jwenn yon lòt ki te kouri avè l, menm lè l te kouri avè l tou pre a la, si l t ap mouri, li t ap mouri lopital. Men, se paske pa gen solidarite ankò. Lontan te gen solidarite. Lè w di anmwe, ou di sekou, ou jwenn moun. Men kounye a pa genyen ankò. Se sa k fè Zidor mouri atè a la. Èske w pa panse chofè a koupab nan lanmò a? Paske chofè a ta dwe kouri avè l paske nan machin nan l te ye. Yo tout, sa fè m di yo tout, paske yon bon samariten, yon bon samariten, lè w wè pwochen w atè a, depi l ap bat, ou ta sipoze gade sa l genyen, si se kouri w kouri avè l, menm ke yo ta akize w, li gen fanmi, kan fanmi l parèt, fanmi l t ap libere w paske okontrè nou t ap wè se sove li te vle ede nou sove vi l, men prefere yo te akize chofè a. Kòm yon moun ki te konplis, men nou menm lè nou t ap wè, nou t ap viv sitiyasyon an, nou t ap wè se ede l t ap ede nou. Si yo te kouri avèk Osni, Osni e pa atè nou t ap vin ranmase Osni. Osni se yon moun ki bay vi l, ki bay, kòman ou ka konprann, nou tout la nou se jèn, se jèn nou ye, pou nou wè etidyan, lè pou yo etidye, yo pa, e pa lakay yo l dòmi non, se sa k fè li pa ka yon matant, li pa ka yon tonton, yo anfème yon kay, bò tou pre fakilte a, yon fason. pou yo kapab lè yo bat nan yo, lè yo soti ta, oubyen si yo pa lakay yo, yo tout, etidyan yo, yo gwoupe yo, y ap etidye anndan, y ap dòmi sou ki sa? Se pa matla non yo vini, se pa kabann non yo vini, se sou yon dra atè a, kòm ou ka konprann, e pa paske yo pa gen kay, a vle di yo te gen yon rèv, yon rèv non sèlman pou fanmi l, li te gen yon rèv pou l te itil peyi a. E ak kòb sa yo paran an ap envesti nan li an, si l pat gen yon rèv pou l te itil peyi a, li te ka pati avè l. Yo te ka fè l pati. Men sepandan, se sa a nou jwenn. Se sa a nou jwenn kòm paran, jwenn kòm benefis. Men m ap di, si te gen solidarite, Rosny, si l t ap mouri, li t ap mouri lopital. Se pa atè a lajisans pou etidyan soti nan inivèsite a la. Men, pou l rive la, nou wè, nou wè, e pa yo ki t ap gide l vin sove l. Men malerezman, pa gen solidarite. M ta mande pou popilasyon an retounen avèk solidarite an. Lè yon moun pran yon bal, lè yon moun tonbe, an giz pou ta fè foto, an n di, an n kouri avè l nan yon sant, an n kouri avè l lopital, pètèt li te ka gen yon chans pou l ta viv.